Boul la pete! Koze a pale, Arnel Belizaire fèk sot konfime l la a nan emisyon Maten Deba Medam e Mesye, fanatik, zanmi, konpatriyòt, TV lakay Haitiprocom yo nou kontan rejwenn nou donk nan nouvèl video sa ebyen video sa la donk se tout konfirmasyon konsènan donk dosye sa ke nou pote pou ou la e se Anel Belizè menm ki pral konfime e dosye sa e nou pral wè donk komisè Lafontan Jacques Lafontan ki se komisè gouvènman Pòtoprens lan ebyen ki li menm deside pou l fini avèk lavi Louko Dezi avèk Ezaü Siza ak divès lòt e donk sitwayen, sitwayèn nan peyi a pou nou di l konsa nan dosye asasina Eric Jean Baptiste la, Mèt Lafontan misye pa deside bay vag menm e misye deside takle Ti Jan, bon pou nou di Ezaü Seza e se li ki mèt Ti Jan paske Ti Jan se nan tèt li l danse e Ti Jan se lwa a ki danse nan tèt Ezaü ki lage dèzenfòmasyon ki. Ebyen boulvèse peyi dayiti jounen jodi an la enfòmasyon sa yo ka kont lavi ti jan bon ezayi seza avèk louko dezi e mèt lafontan ki li menm e donk e kap swiv lòd gouvènman ak divès lòt gwo chabrak nan peyi a pou nèg yo chèche jwenn yon mwayen pou fini avèk louko dezi. Nou pral fè ou tande dosye sa ki dòk e Arnel Belizè ansyen depite Dèlma a, ansyen prizonye tou e dòk e son nèg ki te manke mouri tou dènyeman la nou wè ki kantite bal li te pran se gras ak bon sovè yo sa l pa wè yo e ki mete misye la antouka nou pral fè ou tande dòk e Arnel Belizè ki li menm pote tout detay yo nèt anndan videyo sa. E dosye Ariel Henry avèk militè ki gen pou antre nan peyi a ak pil fo cha blende lapolis oubyen gouvènman an te kòmande nan men Kanada, gen 3 grenn ki vini, yon seri cha bò katedral, yon ti operasyon cha sa yo gentan gen pwoblèm, bagay yo grav wi pou peyi Dayiti. Antouka, son peyi nou poko ka fin konprann li paske si nèg anwo yo E donk yo pa vle pou moun anba yo konprann, nou pap ka konprann paske se yo kap mennen bak peyi a, se yo boujwa, politisyen yo deside jan yo vle, yo mennen peyi a kote yo vle e nou menm ti pèp la si nou pa met tèt nou ansanm pou nou fon leve kanpe nan bounda nèg sa yo se nou kap wèl. Antouka rete konekte sou videyo a guys, bòn ekout tout moun ou sou tvlakayhaiti.com like videyo a kite yon kòmantè pou di nou kisa w panse de deklarasyon Arnel Belizè a e sitou pataje videyo a. E José nou salye w nou salye tout fidèl oditè yo e ma di w José ou wè lavi tout moun nan peyi sa se vrèman sitou ak otorite ke nou genyen jodi yo an Ayiti kouman w ta fè konprann malgre sakrifis ke yon jenn gason ap fè pou viv onèt pou viv kredib pou otorite yo Olye ke yo baw ankadreman pou yo akonpanyew se detwi yo vle detwi. Mesye! Kisa nou t atann ke jodi an, men menm bal do, lavi m ka gaspiye kòm nèg yo abitye fè, demen ke yo ka fè fizye m. Men gon Bondye ki toujou ap jije yo kanmenm. Yo gen madanm, yo gen pitit, yo gen frè, yo gen sè. Bondye ap jije yo kanmenm. M ta renmen konnen Kisa Louko Desir fè komisè gouvèneman pou misye wè ke fòl fini ak karyè nèg yo poul alèz? Eske se nèg yo ki te fè premye fwa sou Jovenel la li pat antre nan vòlè, jodi an li vle ke poul alèz se fini poul fini avè yo? Mwen menm m toujou di tout moun nan lavim m wè anpil bagay nan yon peyi. M fè anpil efò pou m rete onèt e konsekan ak tèt mwen. Je je m soti ba anpil. Ou konn tande yon nèg ki fè efò nan lavi l pou l pa janm te nan pwoblèm avèk otorite? Si se pa t politik m pral domyen e peyi a pa t ap konn Arnel Belizaire. M se yon gad ki rantre Okay, ki te konn fè papye mache pou l peye lekòl li, l antre nan lame, l gen yon karyè pwofesyonèl serye. Men chak fwa map gade mòd otorite sa yo moun pran mete nan figi moun epi ou konn sak pi endinye w ou wè w gen tout posibilite menn pou ta pi gwo bandi k gen atravè la repiblik men w gade dèyè w gade moun ki te renmen w yo gade mizè manman w te pase w gade zanmi w yo ou di menm lè w ap soufri ou gon liy w ap kenbe epi pou sak pou ta otorite pou ou yo jodi an la se yo menm ki nan. Tout sak pa sa e yo telman arogan se ke moun serye preske pa gen la vwa o chapit isit an Ayiti se pou sa mesye m pale. Anel e koleg ou konnen peyi dayiti se youn nan peyi moun ki ta ki ta dwe kache yo se yo menm ki pi arogan. Koleg m telman endinye mesye gon seri de bagay kap travese m nan peyi sa k telman fem mal mesye koman w ta fe vle Nèg la t nan sak pa sa du fèt ke jodi a menn li nan pouvwa li tèlman arogan li pa respekte moun ki fè sakrifis nan lavi yo pou anyen mezanmi kisa mwen fè kisa yon lòt fè jodi a pou moun serye pa menm ka pale fò m ta renmen komisè gouvènman an di peyi a bon kòm Eli pap janm gen lòt men map raple l yon sèl bagay. M tande moun yo pran l, yo pran l a la lejè lè yo di kama. Se an Ayiti ke l ap viv. Mwen menm, m te gon nèg m te respekte anpil kòm komisè gouvèneman ki te rele Klodi Gason. Jodi a, tout moun te konn di l fè erè, li endinye moun, li imilye moun. Mwen m te toujou di e youn nan pi bon komisè gouvèneman ki pase paske l pa fè moun abi. M fon eksperyans. Mario Andresol Claudy Gassy lè ap bay nèg tripotay Mario di mesye m pral di nou byen lè nou di entèl ap fè tèl bagay m ta renmen nou pwouve l si n pa ka pwouve mesye kite mare pou men jodi an nou tèlman gen nèg yo k pa dwat ki pa bon yo pa gen minimòm de moralite bon ou sispekte yon nèg nan yon emisyon ki fon emisyon piblik se pa an kachèt non li fè l ak yon lwa l gon pozisyon bon si komisè gouvènman sa te moun. Nan kisa pou l t ale melanje dcpj? Nèg la s on sitwayen ki gon domisil koni, s on pwofesyonèl nan peyi a. Monchè, ou di on pawòl de semèn oubyen twa semèn alavan, men ou di Anèl Belizè pral mouri, men yo touye l vre. Ou di entèl pral mouri, men yo bagay vre. Vin di m, èske se pwisan ti Jan pwisan konsa oubyen ki fè ke l wè klè konsa? Alò. Paske ou gen pwoblèm pèsonèl ou ak nèg la, ou jalou de li paske l gen yon bagay lap konstwi, epi ou sòti pou elimine l konsa? Kòmsi tout moun jodi an dakò ke peyi an jan l pwale a, li nòmal, e ke, bon men ou wè, m di nèg yo sa deja. Si yon nonm ou pa ka aksepte pou di yon verite, detwi lòt ap fè yo pi mal, paske chak. fwa ke yon bagay rive yon frè w, ou met dlo nan bouch ou paske se pa ou dakò avè l, demen si Dye vle m pral di nou mesye, komisè gouvènman sa a li chèf pase minis jistis la, Bèto Payen, e ke Bèto li menm e komisè gouvènman an fè konplo pou avèk yon seri de otorite nan lapolis la pou te fini a Bèto, menm telefòn. A bon! A bon! Son enfòmasyon wap bay la wi. Son enfòmasyon wap bay la wi. Minis jistis lan te kenbe gaz 4 komisè gouvènman paske l te di ke misye konseye de eksè lap fè. Yo tèlman fè l pote l tounen bay misye. Non yo fè l voye bay misye oubyen pote l pote l tounen? Ahh pote ba li, voye nenpòt jan. Men mwen m fè eksperyans a minis jistis ak komisè gouvènman. Depi w minis jistis, ou pa kapab gen yon mo pou komisè gouvèneman respekte, menm yon fo payen. E menm jan m te di lotrejou, kouman w ta fè vle yon lidè politik, Bay yon minis jistis benefis di dout jiskaske l chita sou yon tab negosyasyon l negosye pou mete w epi jodi an sou pouvwa w ke l mouri tankou yon ti chyen epi w alèz nan pòs ou kòm si ryen netè. Men sa n genyen jodi an kòm peyi. M ta renmen nou di m yon moun onèt k ap fè sakrifis nan vi l, yon moun onèt k ap travay, kò kòman w ta m di kò mesye kijan moun serye moun kredib jodi an santi yo nan peyi a. Mwen m ta renmen ke yo pa ale? Èske se paske yo retwouve yo nan ti kwen yo panse anyen pa ka rive yo avèk mòd sa ke yo genyen kòm otorite an ki fè ke yo gen relasyon? Tout sa k ap deside an Ayiti se Washington li sòti. Ok, yo di yo gen relasyon. Poukisa yo pa chita avèk lèzòm kredib, serye de se peyi pou di mezanmi jan n pwale a li inakseptab? Se pou moun ki pa serye k ap detwi nèg. Men m ba l di w Josue, ou sonje m te di w nan yon emisyon, Sonje byen, m te di w fòk ou trè pridan, paske sa nou genyen an Ayiti jodi an, se pa espas pou jenn gason kredib, fanm seryez ka evolye. Paske nou tèlman gen move zafè ki gen espas de pouvwa, jodi an kèlkeswa sakrifis w ap fè a yo p ap ba l enpòtans. Men, si nou pa tande m, se sitiyasyon sa k pou ta fè m pale nan mikwo sèjousi. Paske, ou menm k ap fè efò, ki vle rete onèt, ki vle rete diy, difètke Ou pa akra ou pa bon mezanmi Nou bliye dosye akra a bato sik sikre a Anel Belizaire manke mouri pou li alò jodi a pou nou di moun ap deside gen desizyon jistis gen desizyon jistis wi ki sòti kont bato sik sikre a poukisa k fè ke pa janm gen desizyon k ta pran alò jodi a pou yo di m ke se jenn gason k ap fè emisyon Se yo menm ke le manje nan pou peyi a. Donk, donk, e, e, e, e, kòlèg, sa w swete, paske la nou pral Jeremi, answit nou gen Mèt Anèl ki envite nou ki ansanm avèk nou la, lòt korespondan yo bezwen, e, e, sa w swete demen si Dye ve a, kòman w ta, sa, sa w swete demen si Dye ve a ye? Mwen menm, m ap mande tout frè m yo. Dcpj envite nou al nan dcpj. Ok. Se sèl erè pou n pa janm fè nan vi nou. Kite vagabon isit mete nou nan pozisyon pou n mawon. Paske chak fwa ke yo mete n nan pozisyon sa yo, nou kite ke yo menm yo afebli nou, se nou menm ki met tèt nou an difikilte. Dcpj an, se pa vrèman simityè ke l ye, dcpj a pa lanfè. Enben, komisè gouvènman an ap challenge ou mon frère, e al nan dcpj. Ou pale vreman petèt ou menm montre se son emisyon ou tap fè ou pap fè anyen an kachèt ou te dil piblik, enkyetè a ap tande w epi ou tounen lakay ou kounya ou pral jwenn asosye serye yo moun kreye mwen di nèg yo mesye fò moun yo byen kòmanse met tèt yo nan ansanm nan peyi a poun bay vagabon repons paske nèg sa yo nou dwe bay yo repons e repons nap bay yo a sosyete a ap kanpe yap bat bravo pou nou nou pa pral touye moun menm jan nou wè yap fè jodi an lavi moun pa vo anyen pou otorite jodi yo klaaa kòlèg. Ou te wè lè yon sitwayen mouri kòman ke li te fè moun serye mal, kòman ke otorite an plas te konn pote de mezi. Kounye a pa gen bagay sa. Kounye a pa gen bagay sa. Anyen. Sa vle di ke pran prekosyon mesye e mal di nou. Ok. Ok. Ok. Bagay la pa fasil pou nou men konnen gen moun serye kap swiv nou. Map fè yon rive Jeremi epi kòlèg anfòm anfòm. Mèsi kòlèg. Kole kole kole. Ok. Donk. Antre yo yo konn sa. Se yo nan yo chita antre yo yap pale yo konnen yo kap met zam nan peyi a. Bon apresa kounye a mesye m byen kontan pwofesè a di sa la aprè midi a lè fòs mentyen de lapè yo vini e lapè yo vin mete ede mete se pa devlopman yo vin fè. E pa devlopman yo vin fè ok se lapè yo vin ede nou mete se nou ki pran mezi aprè pou peyi a rete stab. Trè souvan gen de ti pwojè ki ekri wap wè se pwojè pou bay moun manje pwojè fòmasyon sa pa devlopman kounya moun konn ap di w ee lè minista te la poukisa pa fè de pwojè de devlopman ebyen atan se pa pwojè de devlopman yap fè sa ka rive ke. E Rosado moun kap di sa e pa se l pa konprann anyen. Wi paske epi dayè Ki lè se te lòt peyi ki te vini a travè yon operasyon de mentyen de pè dan le mond. Se pa se pa nou sèlman k resevwa yo non. Wi. Plenyen sa yo, peyi ki enstab, ki pa janm kreye okenn strikti oubyen enfrastrikti nan kesyon sekirite, lè genyen operasyon de mentyen de pè a, ki sa enstitisyon nou yo te kab, ki sa otorite nou yo te kab fè? Se pran de mezi pou pou nou ta ka di ranfòse enstitisyon yo, enstitisyon lapolis la, bay fòmasyon a yon ansanm de polisye, menm si, konbyen mil ki te vini? Anviwon 30 mil? Kilè? Lè, lè, lè, lè minis la te la. A, m pa, m pa sonje konbyen yo te non. Men ekoute, ou ta gen dwa pwofite de prezans minis la. Lè Aristide la, te nan 23 mil. Ann pran egzanp jodi an. Yo, n ap pale de yon, kreye yon fòs, yon task force, eksetera, pou al goumen, ou konprann, pou kesyon. Kisa n ka fè pou nou e m pa konnen agrandi l pou fon seri de bagay. Senatè lan menm pale de sa. Li pale de sa, TDA la, e tèm de referans lan, se youn nan bagay ki bay pwoblèm. Paske efektivman, malerezman, lè genyen entèvansyon sa yo, se yo menm ki sanse prèske defini tèm de referans yo. Les acteurs en présence, les acteurs politiques en Haïti, trè souvan, wè Senatè Lambert te di l, se youn nan bagay ki fè ke yo pa t dakò avè yo. Yo di yo y ap vin ann apui. Men ki sa ap vin fè? Sètadi, li te kòmanse ap defini tèm de referans lan, yo pa dakò. Men menm si yo pa t yo pa t dakò pou yo defini tèm de referans lan paske ou pa granmoun tèt ou, ou bay twou vid pou yo vin ede w. Dayè, ou wè jan Marco te di l, yo pran pòz di Se nou pou kòmsi pou mande l pandan ke li ekri nwa su blan nan chat de l'ONU, Konsèy de Sekirite an gen dwa entèveni nan yon peyi ke yo twouve lapè ak sekirite menase pou vin ede. Nou sanse siyen l kòm sinyatè de la charte de l'ONU. Men yo pa vini la paske y ap fè chantaj, y ap pase n nan tenten. Men yo te gen dwa vini avèk pwòp tèm de referans yo, Darius. Sepandan, nou menm. Leta pwofite restriktire lapolis lan, fòme moun li gen pou l fòme pandan yo la a. Paske gen yon bagay pou konprann, defini tèm de referans lan pa pa vle di y ap respekte l. Kounye an, ou menm, an fonksyon de pwojè ke w genyen, si ou di ou bezwen 50 mil moun, ou bezwen 100 mil moun, pandan yo la a, fè yo ba yo fòmasyon. Dayè. Si y ap envesti nan fòmasyon pou lòt domèn, mete aksan sou kesyon vòlè sekirite. E si sa pa fè pati, si sa pa fè pati de ajenda yo menm? A men e sa m ta pral di. Non sèlman sa pa fè pati de ajenda yo, pa bliye non, e nan chapit 7 la Nasyonzini ap pale a, lè fòs sa yo vini, se lapè wi yo vini e do retabli. Sa vle di ke fèy de wout yo ak anpal li gen rapò ak sekirite wi. Se lapè wi yo vin ede w remete andan peyi a. Rene Preval lè l te pran pouvwa an 2006, li te deja gen pwoblèm li avèk Valdès, nèg yo t ap regle pwoblèm yo. Misye te di Valdès li pral transfòme Cha minista yo an cha pou ki travay tè. Ou sonje bagay sa? An demisyon epi yo ap prete sèman. Men e pa t ap janm sa vre paske minista e pa sa l te vin fè. Se te yon misyon ki te vini pou met sekirite, ki te vini pou stabilize an apui a lapolis. E sa k fè youn nan gwo aki ou ka genyen lè fòs sa yo vini sitou se ranfòseman lapolis la. Wè, ranfòseman lapolis la, wè avèk Minijis, yo te di y ap ede nou ranfòse lajistis nan menm volè sa yo. Men kòmsi, si nou bezwen yo ede nou fè jaden, yo ede nou fè agrikilti, sa yo pa yo k ap ede nou fè l, y ap ede n kreye kondisyon pou nou ka fè yo. Men m di w, pwoblèm nan sèke. Pandan misyon sa yo la, e kòmsi m ta di yo tou nwi politisyen yo pase politisyen yo gen bagay yo vle fè yo pa vle fè yo yo pa ka fè. E sa k fè yo toujou ap mande pou pou pou fòs sa yo ale. Men, kote pil nèg ki t ap mande pou fòs yo t ale a an 2015, 2016 yo? E pa zam yo te vin achte? Aba kounye a yo pouri peyi a zam nèt. Paske nèg yo pral nan eleksyon, yo bezwen achte zam. Si gen minis ta la, gen bagay yo p ap ka fè kounye a, yo mande pou y ale. E se pwoblèm sa nou gen la jodi a. Anpil moun jodi a wè k pa vle fòs okipe paske yo konnen si fòs yo vini gen bagay yo pap ka fè. E se sa k fè yo pa gen pwoblèm ke popilasyon mèt fin mouri nèt. Ebon m pral gade w. M pral di w yon bagay pwofesè, m pral di w yon bagay, tande bagay m ap di jodi a. Si w wè, Cavani, se li sa w ap di a wi? Si w wè E nou tout, tout moun nan peyi a ap viv sa. Ou pa wè yo kidnape politisyen? Ou pa wè nan kidnaping yo, yo kidnape politisyen? Ou pa wè gen politisyen ki mouri nan ensekirite a? Sa vle di ke menm lè yo menm y ap mouri ladan l yo, yo pa dakò l chanje non. Paske nèg ki pa mouri an tou ou panse li menm li pa p mouri ladan? Kòmsi yon lòt nèg ka manke pridan jiskaske l mouri tou li menm? Donk sa vle di ke jan peyi a ye a li bon pou yon pil moun. Ebyen lè peyi a ap fin kraze nèt yo pa gen pwoblèm fòl ret konsa. E fò nou di blan yo, si blan yo vle vide danm yo ap vide danm yo, fò blan yo sispann pase nan betiz, e nan betiz blan yo ap pase nou. Si blan yo ap mande pou nèg yo jwenn konsansis, e nan betiz blan yo ap pase nou. Jan mwen wè sa nou di la, e nan betiz nèg yo ap pase nou. Kiyès ki pa jwenn konsansis la? Bon, si nèg yo te ka jwenn konsansis mesye, nou panse n tap la a toujou? E 15, 16 mwa wi Jovenel genyen, epa jodi a, jodi a k fè 16 mwa? Jodi a pa 7, jodi a 7 oubyen 8? Jodi a 7? Jodi a 7. Jodi a 7 wi, jodi a fè Jovenel 16 mwa wi. Depi l asasinen wi. Bon talè, kote pil moun ki tap goumen an fay Jovenel yo? Kòmsi 16 mwa apre, yo poko janm ka met ansanm? Bon e yo oye yo met ansanm mesye nan chak kwen ou pase pòtoprens ou jwenn yon akò wi nan chak kwen wi bon nou se yon gwoup nou se yon gwoup yon gwoup politik an men non moun yo di kounye a fòk gwoup la fè akò pa l gen dwa gwoup la poko fè akò pa l kè bagay la pa mache fòk gwoup la fè yon akò tout moun ap fè akò wi. Men fò nou di tou sa tou, e pa sèl politisyen yo pwoblèm peyi a.